Sa son peyi difisil se yon peyi difisil e lèm di sa n panse se blag tande wi un grand merci à vous yo pa vann izo kòm yon chèf gang non yo vann izo kòm yon nèg kòm yon artiste. Kòm yon konpozitè, yon mizisyen k ap pwodui. Li te pale vè nevè diswa konsa lè ekip nèg sou moto ak plizyè lòt machin debake epi kidnape yon machin ki te gen pratikman 60 moun ladan l, yo fè konnen se moun ki t ap soti nan zòn Sendomeng nan kapital peyi Dayiti pou rantre nan Latibonit. Ekip Savyen an ki gen nan tèt li Luckson frape pi fò e pou le moman yo genyen plis pase 60 moun nan men yo, yo kidnape e pou kwè li la, y ap mande ranson ka chak grenn moun sa yo nesesite. Nou aprann tou se lopital k ap fèmen nan zòn Latibonit lan e di menm kou plizyè bandi ap frape e nèg yo pase alatak, pa gen anyen ki rete ankò, zòn Latibonit lan tèt anba e jiska prezan tou y ap mande liberasyon Doktè Gerald Gilles nou konnen nèg ak zam te kidnape nan Dèlma nan biznis li nan moman l t ap soti pou l al rantre lakay li. Nou pap rete anpil, jodi a se 20 fevriye 2023, jou konsa tout moun ou sou Sofia TV 83 ou konn sa l ye deja, pa ale san ou pa abòne, rete konekte ansanm avè nou, n ap vini epi kontinye prezante w tout dènye enfòmasyon sou aktyalite a, sa k ap fèt konsènan sa k ap pase pou kwèl ye la nan savyen konnen lapolis deja bay vag, pa gen anyen k ka kanpe Elickson se sèl chèf, nèg yo frape pi rèd Kite m di nou yo genyen plis pase 60 moun yo kenbe nan kidnapping pandan weekend sa. Kidonk, m dakò pwen Bela avèk oditwa la, sè ke yè la nèg yo genyen ann di yon minibus nan men yo ki gen yon pakèt moun ladan l, epi yon pikòp tou ki gen moun ladan l tou ki t ap sòti Sendomeng ki t ap antre isit ann di ann Ayiti. Exactement Blaise, yon minibus ki te genyen anpil pasaje ladanl, de fèt se 3 machin ke mesye yo te pran, gen youn nan machin yo ki an pàn, yo kitel, yo fè pasaje yo desann pou moute nan lòt 2 machin yo e machin ke yo te gen avè yo, yon pick-up Hilux ke yo te deplase. pou te vin fè kou a, omwen se 6 nèg avèk gwo zam pannpa ki te vini nan zòn Popa Remon pou te vin fè kou a. Sa vle di mesye yo genyen bon kantite moun, prè de 60 a 80 moun ke yo kidnape yè avèk tout sa ke yo te genyen pou desann ale nan baz yo ak yo. Alò se de Ayisyen, Ayisyen, Ayisyèn yo e pa gen etranje ladan yo non? Non pa gen, nou pa pa nan idantifikasyon nou pat wè etranje se 2 ayisyen e pratikman se 2 riv artibonisyen e artibonisyen ki tap travèse paske ou konnen sitiyasyon sou kanaran an anpeche moun yo travèse sou zòn anba e moun yo sou zòn kwaperi sa yo pratikman pè yo pase pa plato santral e pou yo vin soti sou komin. Li ankouraje komin Vèrèt pou yo rantre lakay yo. Malerezman, yo pa rive a destinasyon yo, mesye yo al pran yo nan zòn Pon Paremon pou pase sou wout Kano a pou rantre nan baz yo nan Savyen. N ap fè ou konnen depi 26, depi jedi ki te 26, pratikman ansanm de polisye, spesyalman udmo ki te kantone komisarya Ti Rivyè Latibonit ak tout lòt polisye administratif yo te. dezète oubyen te fè abandon de poste depi lè a mesye yo pa janm fè peye prezans yo nan komisarya ti rivyè latibonit lan se bandi yo ki deside e fè sa yo vle e se si se pa sou ti rivyè latibonit tou senpleman polisye yo te fè zak abandon sa a oubyen e pou an siy de solidarite avèk kòlèg yo ki te mouri e nan komin lyankou swit avèk aso ke mesye gang yo te fè sou yo gen komin lyankou ki pa gen prezans polisyè gen komin vèrèt ki pa gen prezans polisyè. te genyen pratikman 2 zam ke komisarya ke Brice Mithil te fèk mete an fonksyon apre yon pakèt tan ke li te fèk pat fonksyone ebyen depi la pa genyen prezans polisyè son popilasyon nan vale latibonit nan sanm 2 komin sa yo ki lage pou kont yo de fèt yon sitiyasyon ke moun ti rivyè latibonit pase yon pakèt tan ke pat janm viv kote pou yo wè nèg ak zam kap defile nan nivo santre vil la sou motosiklèt. sou machin yo kote moun yo pa ka di anyen malgre sa wonje moun yo nan kè yo se pou sa ke yo pa sispann mande avèk responsab yo nan lapolis pou pran responsablite yo paske sa se yon epe damoklès ki pandje sou tèt yo yon lòt fwa apre plis pase 5 mwa ke yo fè ap soufri kote bandi yo brile, piye, vyole, kidnape anpil moun nan ti rivyè latibonit deja fwa sa a moun yo wè ke sitiyasyon an ka vin yon kanaj pa rapò avèk. boulva ke mesye yo genyen nan nivo Tirivye Latibonit, neanmwen si nap eseye fè mansyon pou yè an pandan mesye yo ap pase avèk machin ki te pote moun Sendomeng yo avèk reyaksyon on sèl moun nan Tirivye Latibonit ou ta ka imajine kisa sa ta ka pote paske mesye yo pratikman sansib a la gachèt lè yap pase avèk moun yo nan nivo santre vil la e sesi Mesye yo imilye komisarya ti rivyè latibonit ki pa gen polisye ladanl se devan komisarya menm ke mesye yo pase avèk machin ke yo kidnape moun yo pou yal nan baz yo nan savyen ak li se pou sa ke lapolis ta dwe fè dilijans pou omwen pèmèt ke prezans e patwouy polisyè yo fèt nan ti rivyè latibonit. Jiska prezan ti rivyè latibonit lansanm daktivite yo poko tanmen menm sa ki gen rapò avèk kesyon trans. bò an komen e se plis motosiklèt ki asire sa depi plis ke 5 mwa nan komin Tirivyè Latibonit pa rapò avèk sitiyasyon ensekirite a ki te bloke ansanm 2 aks sòti ak rantre Tirivyè yo. Nan dènye jou yo se te bandi nan baz gangis yo ki te debake. pou retire youn nan barikad prensipal yo. Maten an poko gen aktivite pa rapò, li poko fin fè klè nèt. Popilasyon oubyen sitwayen yo oubyen chofè motosiklèt yo kontinye ap fè pridans pou yo pa ale espanta sou mesye baz Gran Grif yo ki kontinye achte komin Ti Rivyè Latibonit lajan kontan depi yon bon bout tan depi aprè lapolis fin abandone komisarya Ti Rivyè Latibonit lan. Mesye yo pratikman fè zòn nan tounen espas ou koulwa ou boulva pou yo vakye avèk aktivite yo. Ayè gwo midi l te ozanviwon 2 zè nan aprèmidi, mesye yo debake nan zòn Pon Paremon e ki se limitwòf ak komin Ti Rivyè Latibonit e komin Vèrèt, ebyen mesye yo pran 2 yon otobis ak yon pikòp ki t ap transpòte pasaje ki t ap soti an Repiblik Dominikèn ak tout efè ke yo te genyen tankou malèt, bokit e sak ki te chaje. tout kalite bagay ke yo tap sot an Repiblik Dominikèn, ansanm de sitiyasyon sa a pase anba je popilasyon Riv Atibonisyèn nan, nan Gran Ri Louvèti, tou kole ak komisarya Ti Rivyè Latibonit. Malerezman popilasyon an de je kale pa ka di anyen swit avèk gwo zam ke bandi yo te ame jous o dan. Yo mande sa koz ke popilasyon an pa sispann dòmi avèk perèz e menm leve sou menm perèz yo pou mande avèk responsab yo nan nivo pnh la pou pran dispozisyon e menm poze kesyon poukisa nouvo enstalasyon direktè depatmantal Goodson Roger-Jeune nan departeman Latibonit pandan komisarya yo toujou rete san pa gen prezans polisyè Pa gen patwouy polisyè ki fèt sou zòn yo, men yon popilasyon ki pratikman livre pou kont li. Se de menm pou komin Lyankou. Sitwayen yo nan komin Lyankou pa sispann plenyen osi pou mande prezans lapolis nan komisarya ki nan komin Lyankou a. Malerezman, se anven tout kri moun yo pandan semèn nan. Yon lòt estrateji bò kote popilasyon lyankoutwaz la pou leve lansanm de barikad ki te sou gran aks ki vin tounen wout nasyonal nimewo 1 an ki kab pèmèt ke aktivite yo reprann nan komin Lyankou paske depi aprè mesye yo te fin vin poze zak sou popilasyon ki lakòz plizyè moun te mouri ak bal pami yo on elèv lekòl 10 lane ebyen tout aktivite te kanpe sou zòn nan tankou lekòl pat fonksyone e bus esyo yo tout yo te fèmen ebyen pandan wikenn nan yo pran dispozisyon pou eseye gade kijan yo ka fè lòt strateji pou bloke aks ke mesye yo konn ap sòti sou anndan yo e kite gran aks sa rete ki ka pèmèt transpò re kontinye men mesye gang ris yo leve va a sou komin lyankou yal mete l nan perimèt vèrèt nan zòn konpa remon se la ke mesye yo detounen ansanm de machin yo pou sa popilasyon ki nan santre vil tirivye latibonit mande omwen po cha blende ki rive nan depatman an vini nan komin Ti Rivyè Latibonit e ekipe komisarya Ti Rivyè Latibonit lan pou ka fèmen vàn e retire danje ki pandje sou tèt moun ki nan komin Vèrèt ke bandi nan baz Gan Gris ap soti jis nan lokalite Savyen nan premyè seksyon Ti Rivyè Latibonit pou vin fè kidnaping. Pòtpawòl kowalisyon nasyonal siyatè akò 11 septanm yo, Cossy David denonse zak kidnaping Doktè Louis Gérald Gilles la ki viktim weekend pase a. Doktè a viktim yon kidnaping politik daprè militan politik la ki lonje dwèt li byen long sou DG Wavechiti a nan dosye sa. Cossy David fè konnen li, Doktè Gilles, ta pral ranplase DG a nan pòs la pandan l fè apèl ak konsyans gwoup ame yo pou depoze zam. Ann koute Cossy David pou plis detay nan mikwo Josue Bellamour. Bon figi de pou ansyen senatè Gérard Gilles, nèg yo kidnape l pandan ke l ap sòti nan klinik li. Si Doktè Gérard Gilles pa pran byen, si Bondye lavi a pa kanpe ansanm avèk li, li ka menm pèdi lavi l. Paske. Kidnapin Gérard Gilles lan se yon kidnapin politik. Poukisa? Pa rapò misye ta pral direktè jeneral WAVCT, gen ansyen administrasyon Julien Nécessaire misye pral ranplase li, nèg yo planifye yo kidnape Gérard Gilles. Paske gen anpil deriv ki fèt nan sa k rele WAVCT. Jodi an, m ap mande. Mesye bandi yo. Mesye kisa nap fè avèk peyi a? Dayè se pa nou menm ki met peyi an nan sitiyasyon difisil e dè va nu pye, dè òm politik ki kraze peyi a. Mwen menm mwen vrèman tris pa rapò de sitiyasyon pwoblematik ensekirite a. Pa gen moun ki epanye anndan peyi a. Nou menm nap viv nan dè katye popilè. Yè nap swiv gen yon ansanm dè ti elèv lekòl kap sot lekòl a bon repo. Yo pran ti elèv sa yo kidnape yo. Sa k ap regle konsa, se pèmèt ke yo mete sa k rele yon boulvès politik. Jodi an, mwen menm m pa pral akize pèsòn moun. N ap mande avèk direktè jeneral ou a VCT a, aktyèl la, tande, ou s on ansyen vakabon, ou pase nan meri Dèlma avèk Yanick Mezil, ou kraze ministè fanm, ou kraze meri Dèlma. Anverite, Bondye! Ou pap ka fè kidnapè yo touye Gérard Gilles. Si Fritz, alyas Fink Décor, enfòmasyon m genyen, ou planifye ou fè yo kidnape Doktè Gérard Gilles poutèt li pral ranplase ou, poutèt ou kraze l'OAVCT. Jodi a, n ap mande w yon vibran apèl avèk tout sektè nan lavi nasyonal la. Se youn nan nèg ki pi pezib nan Lavalas. Se yon nèg ki tèlman respekte tèt li. Se yon nèg ki senp. Se moun tout moun Nap mande bandi yo tanpri souple. Doktè Jera jis yon medsen, lè nou pran yon bal, lè nou pran yon katouch, nou bezwen medsen ki pou opere nou. Jodi an, li klè, Fritz Bernadel, nou konn kou a. Jodi an Blaise gen kòlèg, ansyen senatè Louis Gérald Gilles ki nan pati politik Nouvèl Oryantasyon Inifye pou Libere Ayiti. Kote y ap egzije liberasyon ansyen senatè a, yo prezante kòm yon moun ki pa gen lajan. Paske nou pat atann nou a yon nouvèl konsa. Se menm lè de tanzantan nou tande gen kidnaping kap fèt nan peyi a. Men nou pat atann ke sa tap rive sou Dòk la. E jiskaprezan nou sou chòk. Donk se rezon sa ki fè ke nou pase nan emisyon sa. M konnen gen anpil moun kap koute n nan moman an. E nou espere kote Dòk la ye a tou mesye yo ap koute. E n ap mande yo pou n ap lanse yon kri ba yo pou yo kapab libere Dòk la pou nou. Paske jan kamarad nou sot di l la, se pa yon moun ki gen lajan. Pwobableman nèg yo ka panse yo fè, yo fè yon kou, yo pran yon moun, yo wè Dòk la, bon sou sou laparans yo ka panse gen lajan. Men m ta renmen di ou ke Dòk la pase pli de 25 an nan vil ap bay popilasyon sèvis, non sèlman sou le plan medikal, men s on moun ki angaje sosyalman e politikman. Donk tout sal gen nan pòch li se poul bay moun. Donk ou ka rive nan klinik dòk la la ou wè sal de resepsyon ranpli moun. Epi ou te nan laprè midi, sa ka rive sou kont dòk la li te ka ah se ou kap met gaz pou mwen paske sa te pase majorite moun ki la se moun lap bay sèvis. Donk nou swete ke konpatriyòt ki kenbel yo kanmenm se konpatriyòt se ayisyen se pa ni chinwa. ni Japonè ki kenbe dòk la. Nou espere konpatriyòt k ap tande nou la a e ki gen kontwòl dòk la a ki gen ki anpeche ke l sikile yo kapab antre nan yo menm pou yo libere dòk la pou nou, kopere avèk fanmi an pou ke dòk la kapab jwenn liberasyon li. N ap rete pou nou mande libere Doktè Gilles pou madanm ni, pitit li, zanmi li yo kapab. rale yon souf de soulajman. Doktè Jil se yon moun ki vèse li dan le sosyal anpil e Doktè Jil se yon politisyen men li nan aktivite klinik li e aktivite klinik li m kapab di 60 60 pousan nan aktivite klinik lan li rezève l pou l bay moun sèvis. E pa lwen, pa twò lwen de sa, mwen gen yon zanmi mwen te mennen kot Doktè Jil, non sèlman Doktè Jil bay sèvis ki te gen, zanmi an te gen yon pwoblèm tansyon, non sèlman Doktè Jil bay sèvis, Doktè Jil fè zanmi an kado medikaman, epi l frape do zanmi an, li di, m ap trete w. Donk se moun sa a Doktè Jil ye. Se yon moun ki ede moun anpil, e sesi kèlk. Ke swa orizon politik moun nan, ke se te advèsè Doktè Jil, depi w vini nan klinik lan kote Doktè Jil, l ap ba ou sèvis. Genyen ansyen depite Arudo Bien-Aimé ki denonse zak kidnaping ki fèt sou Louis Gérald Gilles devan klinik li nan Delmas 103. Ansyen senatè a pa gen lajan, se yon moun ki mete metye medsin li an o sèvis tout moun san lajan, daprè Aude Bien-Aimé ki mande ravisè yo libere Doktè Gilles. Ansyen depite a di l gen gwo dout kidnaping sa ta fèt pou lajan paske tout moun konnen Doktè Gilles pa gen lajan, men l te sou wout pou l enstale nan tèt OAVCT. An koute an selebrite Audrey Bien-Aimé nan mikwo Romanes Samedi. Fòm di avèk dezolasyon, di avèk tristès e konstènasyon, fòm di w tout kidnaping ki fèt nan peyi a fè nou mal. Kidnaping Lorthe se yon kout di, men lè w pran yon nèg pran Gérald Gilles ankò, tout moun konnen Gérald Gilles, Gérald Gilles, mwen menm gen de lè lè m ap pale a Gilles, Radio Mega. Gilles tèlman s on nèg ki imen, ki saj, ki konpreyansif. Bless lè map pale a Jil poum wè yon nèg tale vo kidnape Jil map poze tèt mwen kesyon Jil pa gen anyen ki pou li Jil pa gen lajan Jil son nèg kap mennen yon vi mizerab nou kòm yon anpil fwa yon nèg ou kenbe ou oblije kenbe nivo a oblije kenbe pwotokòl la pou moun pa konn avèw Romanus si Jil pat gen yon bon madanm jodi a fòm felisite madanm Jil ki se Jema tout tan Jil ap pale avèm poul felisite madanm li si Jil pat gen Jema bò kotel kòm madanm li lari a tap Se 2 militan politik, 2 moun ki blese, 2 moun ki gen pwoblèm nèg la ap sèvi la jounen kon lanuit. Sil konn vini nan klinik lan, mwen konnen mwen menm mwen konnen li pa ka met gaz nan machin li poul tounen lakay li. Men lèm dijil bon poukisa ou vini? Li di Don, se konsa misye toujou relem Don. Lèm pa vini kiyès kap sèvi? M abitye ba ou sèvis, m vini m vin ba ou sèvis la. Se pou sa m la m ba ou sèvis la. Lèm sa la sonje m, mwen m ta renmen kidnapè yo, moun ki fèl la, m pa bezwen konn ki rezon fòk yo fèl pase m pa kwè nou ka fèl pou kòb pase nou. Banm gade vagabond depite a odon se apwòch sa yo map fè la a. Se vre m konnen l ka yon kidnaping pou lajan men mwen di tèt mwen tou èske l pa gon pòte politik lòske n konnen se Jil ki deja pral nan OAVCT e gon ekip byen moute la ki gentan ap tann Jil wi. M pa pral di sa paske m poko gen pyès enfòmasyon, pyès done. M pa kab rete pou m ap pral di yon bagay. Dayè peyi a konnen lè Bien-Aimé a Odon di yon bagay li gen prèv. M pa pral di sa. Men si l ta sa monchè se ta bagay ki ta entrav nan lavi politik an Ayiti. E si l ta sa wi. Bon, m pa, m pa, m pa p imajine rezilta sa. Paske mwen kwè ke lè on nèg ou non pòs, ou vin nan pòs la jodi a la, menm jou w antre a prepare soti w osi. Se sa k fè ou va nèt, mwen menm, chak fwa nan men twa manda afile e ke m ap tann pou yo fè eleksyon pou m al pran katriyèm nan, a chak fwa, a chak fwa manda m fini, e manda m, e, e, e, e, e yo bay rezilta eleksyon, m sèk ak avajal, oubyen o, o landemen dèt eleksyon, patizan m yo, pèp la kontan yo pran lari y ap manifeste ke yo genyen. Mwen menm mwen non kwen m ajenou m sou jenou m map priye map kriye ou konn poukisa map priye map kriye? M pa konnen non. Ebyen paske lèw wè on pèp popilasyon fè w konfyans yo baw manda epi ou poko menm konnen kisa ou pral fè epi pou wap danse wap fete. Sa son peyi difisil son peyi difisil lèm di sa n panse se blag tande wi un grand merci à vous yo pa vann izo kòm on chèf gang non. Yo vann Izo kòm on nèg, kòm on artist, kòm on konpozitè, on mizisyen k ap pwodui. E misye gen on dividal moun k ap swiv li sou rezo sosyal yo. Instagram, YouTube, misye, mizik Izo kounye a sou iTunes nan. Ou genlè pa konprann mizik izo sa di izo son atis Johnson Andre se sou non sa misye te toujou ye sou Facebook Johnson Andre se non sa misye te genyen